Chak samdi e dimanch a partir de 8 heures PM, suivez sur votre chaîne Le Feuilleton Parlementaire. Tou sa ki te pase nan palman an depi nan 48 èm lejislati, wap gen chans reviv yo sou chèn ou renmen anpil la, an imaj ou an odyo. Mwen menm mwen regrèt m pa regrèt koko chita devanm nan la. Yon paket vye depite vye senate nou ye. Ah kilè yo rigle afè yo non men nèg yo ka fè gwo kòb yo apre gen nèg yo ka fè gwo kòb yo. Poukisa palman tounen yon lye biznis? Poukisa lè pral gen eleksyon pou renouvle biwo, kandida yo toujou depanse anpil lajan? San nou pa bliye anpil seyans kote palmantè konn pafwa anvi mete men ak lòt kòlèg. Reviv tout moman sa yo sou RLprod ak Obsesyon Production. RLprod et Obsession Production, ce sont les chaines du moment. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod. c'est la chaîne du moment. Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la CAO pour capable porter bah une nouvelle émission. Nous avons deux dossiers eh, que nous avons porté pour dans le cadre d'émission ça Mais premier dossier, je pense que ça un scandale et je pense que ça va faire du bien à autant de monde. Premye dosye a li konsène Andre Michel. Men dezyèm dosye a li konsène yon timoun de 10 an. Yon minè. E m panse ke voice sa li komanse viral sur les rezo sosyo. Kote ke eske se polisye, eske se d'autres bandits armés. Timoun sa li menm li ta sanble vin fè antèn pou mesye 400 mawozo yo. Donk se yon anplwaye dirèk de lanmò sanjou. E pi. lapolis oubyen dotre bandi zame ta kenbe li onivo de zòn But Bwaye an epi yo entèwoje l. Men, jistavan mwen devlope sou pwen sa m ap mande yon maksimòm prekosyon, yon maksimòm atansyon ak timoun sila paske, alò, le tèm vrè se pwoteksyon. Fòk yo pwoteje li paske imedyatman ou fin denonse lamafya, ebyen, ou ekspoze. Sa ta vle di jounen jodi a la. Timoun sa son timoun fòk li pa janm pase anba je ankenn sòlda 400 mawozo. Ann antre nan dosye ki konsène André Michel. André Michel se kèlken ki a toujou di o militan, donk lè yo tap batay anfas Michel Martelly, nan kòmansman batay anfas Jovenel Moïse, ben ekoute barikad nou se avni nou, nap kanpe dèyè barikad nou. Militan yo menm kwè nan lojik sila a epi yo plonje. Men, m ta kapab di apre la mort de Jovenel Moïse e pwi larive de Ariel Henry, donn yo vin chanje. Ariel Henry vin konpoze avèk SDP. Donk jounen jodi a la m ta kapab di diskou yo chanje paske diskou lan se dyalòg. Se mande d'autres partis politiques pou kapab vin dyaloge. André Michel est à la manoeuvre, ainsi que Nenel Cassy. Ebyen depi lè sa m ta kapab di mesye sa yo oblije antre nan yon lojik de dyabolizasyon. Sètèn fwa yo montre yo trè ostil a l'égard du gouvernement. Sètèn fwa yo montre yo yon ti jan pwòch popilasyon an. Men sa pa sifi pou kapab dedyabolize mesye sa yo paske tout moun met nan tèt yo ke Nèg sa yo se lajan yo vin fè. Bagay ki pral pèmèt ke oubyen pouse popilasyon an dechennen kont André Michel e Nenel Cassy, se paske a plizyè repriz on ni vwa sèzòm la ki yo menm konn patisipe nan pwogram, nan Tony Mix, nan bal, sèjan la donk yo revòlte. Yo di ben ekoute André Michel ou tap di nou kanpe de barikad jounen jodi a bagay la bon pou ou se nan bal wap enjoy ou. Tèt chaje. bagay la kòmanse vin rèd. Ebyen fò n di ke nan yon pwogram ki fèt avan yè je kwa, André Michel nan pwogram nan je kwa ke se a Petyonvil, bon la a li pase yon move moman paske n ap gade yon ti videyo Il y a du sang par terre kote yo ta fè konprann ke se André Michel yo frape, yo menm kase tèt li nan pwogram sila. Il y a beaucoup de gens qui disent bravo a moun sa yo ki fè sa a men je suis pas là pour dire bravo. Je suis la justement pour dire eh, m vle peyi a chanje, m vle bagay yo chanje, m vle moun viv byen. Men ekoute pou anpil moun, se byen. E genyen yon sèten de Bilolo Kongo. Donk si vou n le konese pa, chache konnen l, paske se yon moun ki trè ayisyen, ayisyen lan double. Se yon nèg ki, m ta kapab di toujou ostil a lega dè zoksidanto. E la, li panse ke se yon bon jèst. E se pa sèlman Andre Michel ki pou pran baton, fòk anpil lòt lidè nan peyi a yo menm tou, yo pran baton. Ann tande ti voice sa a avèk Bilolo Kongo. Sa e san Andre Michel, tout figi l pete. Antouka pèp ayisyen gen bon ayisyen toujou. Vandredi mwen te nan emisyon a Marc Arthur mwen te di ke kòman pou yon moun fè kite André Michel ap vin nan pwogram alòske André Michel te ouvri fèy bèk li li te di malere pa gran pwogram li te di jenès la ret dèyè barikad nou barikad se avni nou mwen menm Bilolo Kongo m te di depi m te wè André Michel m tap kale l. E gen yon seri de moun ki pran momo vandredi swa yo bimen Andre Michel nan Asou Rooftop nan Petyonvil lal kale bounda l. Donk gon nèg, yon nèg pa m ki pran momo li manyen ti Andre pou pèp la e map mande se pa ti Andre sèlman pou nou manyen. Tout nèg ki enpoze peyi sa mache fòk yo manyen yo tou. Mwen di sak fè nou rive nan dimansyon sa se paske nou son pèp ki lach. Enben pitit gason m ki bime Andre Michel la, m fyè de ou. Paske jounen jodi a pèsonn pa wè eta peyi sa, pèsonn pa wè mizè pèp sa ap pase. Tout moun fèmen dan yo, tout moun fèmen fèy bèk yo. Yap manje lajan Chango. E Ayiti se peyi Chango depi w manje lajan Chango wap peye l d'une façon ou d'une autre. Enben jounen an Ti Andre, yo manyen w, ou bay san. Enben san pèp la kap koule nan Matisan, san pèp la kap koule nan Gran Ravin, san pèp la kap koule Kwadèboukè, san pèp la kap koule nan Santo. Jounen jodi a w opouvwa, w timon dèzafè, w pa janm ouvri dyòl ou. pou di anyen. Men gon komisè la ki mande 500 moun pou yo bal pou l ranje matisan. Pa gen nou youn ki janm reponn. Epi moun ap mouri moun ap tonbe. Enben ti Andre, e pa ou sèlman yo pral manyen. Depi se kote nou wè nèg politik sa yo, nèg k enpoze peyi a mache, fè menm jan yo fè avèk Andre Michel nan aso a se pou nou bimen l, kase djòl li. Gyèt manman w André Michel. Leson pou André Michel, Heureusement on n'a pas frappé Nenel Cassy, peut-être qu'il n'était pas là. Ben, si n tande byen sa Bilolo Kongo di a, e m gen enpresyon ke pou anpil moun frape Mèt André Michel la, gen anpil lòt dirijan politik fòk yo kòmanse ranmase eskanp figi yo paske Sa va etre difisil pou yo pi devan. Nou wè gen de nèg la ki preske plonje dan le tonbo paske sèten fwa ou ta gen enpresyon ke gen yon anvi de retou an politik men la popilasyon bè el di non. Donk pa gen kestyon de maryaj sa ankò. Divòs nèt. Ebyen. Gen anpil moun ki espere ke gen anpil lòt nèg yo pral manyen manm yo konsa tou. Bon, n ap kite dosye Mèt Andre Michel la paske le dosye ki ma bokou frape se voice sa. Se yon voice li dire anviwon 10 a 12 minit. Yon ti gason de 12 an, yo kenbe li kòm eclaireur. Eclaireur la se moun k ap vin bay antèn. Se trè danjre sitou pou laj li. Antèn nan sa vle di ou parèt bò lari a la ou di men lapolis la ou di men tèl moun ki ap chanje kòb sa vle di wap veye tout sa kap pase nan lari an epi ou rele baz pou di men sa kap pase men se tip la il sanblere ke se nèg 400 mawozo yo ki anboche l pa bliye m di non l gen 10 an mezanmi epi gen yon gwoup ki sanse kenbe l se ta petèt yon gwoup de bandi. Si se la police je suis désolé paske aparaman nan voice la m pa wè nèg yo idantifye tèt yo. Yo kenbe ti pitit sa se nan zòn plenn nan. Lè m di ti pitit paskil a 10 ans. Son mineur. Epi yo kòmanse pozel kesyon. Li di ki kotel lekòl, li di men kotel ye, men di men anpil nèg ki nan baz 400 mawozo a. Epi nèg yo antre nan konsyans lanmò san jou pou di ekoute fòk ou sispann. Donk on pe pa fè sa lanmò san jou. Il a 10 ans. C'est un enfant. Il ne peut pas réfléchir. Donk, olye pou timoun yo ta sou ban lekòl nan moman sa a, men ki sa nou ap fè? Erezman, li lekòl, men ekoute, si li kontinye nan pratik sa a, se vi de mèrd. Kounye a la a, ki sa k ka pase? M panse se evidan pou nou tande vòys la. Kiyès ki te vle vin met kontwòl? Kiyès ki Richcard la? Ok depi kilè ou fin met kontwòl la. Li di m vin gate nèg chimè jan yo ale pou li li vin pini li m te gen yon ti bwat telefòn nan men m li san sim man m retire sim lan l met sou yon lòt bwat li ban m telefòn nan e sim nan pral achte m man m vin kot kili m apre kiyès ki kili a ti gason jèta. M vin la, m vin, li vin di m met kontwòl, m vini, li di m vin frape sou Kiddy, m ap di yes se bon, m al kay Kiddy, an m pase kote l, m al, m al gen pa lòt bò a, al ka al lòt bò a, al kot zanmi m yo, m ale, kou m rive la, yo kenbe m. Kijan, kijan w rele w menm? Jonathan. Ki bò w rete? Micho. Micho? Wi. Kòman w fè konn Kili? Zanmi. Men ki depi kilè ou menm ou vini pou pou vin met kontwòl sou nèg yo? Maten an. Maten an? Wi. Kote w vin met kontwòl la? Nan zòn nan la? Wi. E ou fè tan avèk nèg yo lòt bò a lè ou vini an? Tankou lè nèg yo te desann anba Mapou, ou te fè tan avèk yo? Ban m di w, e Pè Lebren, ki bò misye pran bal la? Bò Kiste. Bò Kiste? Wi. Lè misye pran bal la ou te la? Wi. Enben, ki nan ki zòn li pran bal? Ou pa konn non zòn nan? Non. Kounye a la, e nèg sa yo ki zam yo gen nan men yo? Teni. Nèg 400 mawozo yo. Kadash, Mèkredi, Mèt, Avè, Taryè, 15, 12. Ok. Ban m di w, patnè k ap tire a la, ki m tire l ankò? Egzòd. Egzòd? Wi. Zam nan menm m tire a, ki zam li ye? Yon 12. Mpa konnen mwen gen mouri. Eske ou wè eske ou wè yo ou menm? Wi. Ok. Banm di w, e e m pa konn si wap travay avè yo ou di mwens eske wap travay pou granmesi chak mwa oubyen konbyen konbyen nèg sa yo konn ba ou? Mwen 3, Ou premye oubyen dezyèm? Mwen premye. Ou premye, ki laj ou? Dizan. Dizan. Wi. Kòman ou rele? Jonatan. Jonatan kisa? Ibè. Jonatan Libè? Ibè. Ibè? Wi. Banm di w, e daprè, pa rapò avèk sa k ap pase la nan moman an, e ki, kisa w vle di oubyen ki mesaj ou ta renmen pote? Ou byen kisa w anvi di menn sa kap pase a la tandiske ou nan men nou nou menm nou pa la pou nou fè moun abi pou nou fè moun avèk dizan ou nan nivo ba yo ou konprann ou nan nivo ba yo enben kounye a avèk laj sa a ou aprann lanmò san jou sèvis Kisa misye fè pou fanmi ou? Koman l ankadre ou? Sa l fè pou ou menm? Eske li konn achte bagay ba ou, mete w alèz? Non. Hein? Non. Pami tout timoun nan zòn nan, kòman ou fè ou menm yo? E yo ki te chwazi w oubyen ou te renmen mouvman sa a? M te lakay mwen, manman m t al vann. Yo vin, yo di pou m al montre kote yo vann sigarèt. Pou m rive nan mache avè yo, yo tou kenbe m, yo di m e t piti ou ye, gang ou ye, e t ou toro, yo ka fè tout tè byen, yo tou kenbe m. Kounye a kiyès ki gen bon nan nèg sa yo? Richecard. Richecard? Sa misye ye? Bandi. Bandi ki bo, sa l ap fè menm nan Kwadèboukè? L ap touche. Nan mache a? Wi. Aa ok. Ban m di w, èske parapò avèk kote ou ye la, Ou lakay nou, nou pa la pou n fè moun mal, ni abi paske a laj de 10 zan oswa adolisan, bagay sa tris menn, vreman tris menn. Ou ka imajine ou a 10 zan menn, lè pou ta nan sal de klas. Epi w ap fè antèn. W ap fè antèn pou vòlè menn. Pou kidnapè. Eskou w konprann, kidnapè, vòlè, malfwa menn. Kounye a, ban m di w, etanke, etanke moun, timoun dizan daj, ki sa w vle, 1, di lanmò san jou, 2, gouvènman ayisyen an, 3, ki sa w vle pou tèt ou menm? Kisa w vle? Si w jwenn pou w al lekòl, ou prale? Wi. Si nou kenbe w, nou pa voye w Kwadèboukè, nou kenbe w la pou w al lekòl, ou pral lekòl? Wi. Èske w anvi al lekòl? Wi. W ap kite Antèn oubyen w ap kontinye fè Antèn? M ap kite l. Ki klas w ap fè? Twazyèm ane fondamantal. Nan ki lekòl ou lekòl? Dival. Non, Dival se kote a, men kijan lekòl la rele? Mèt Amos. Mèt Amos, ant antèn avèk lekòl, ki sa w pi renmen? Lekòl. Hoo! Enben ok! Yo, ban m di w menn, ou piti menn. Shh menn. Sa m ap di a lemonn pral tande l to ou ta menn. Li vrèman trist. Li vrèman dwol. Dwòl, dwòl, dwo dwòl men Niro men. Banm diw, map diw yon grenn bagay. Lanmò, sa wap fè a menn, poze. La nati an swa pral kont ou to ou ta. Ou pa ka, ou ka imajine menn. Wap itilize yon timoun nan laj sa. Yon timoun de, nan bas aj, 10 ans. Ou metel nan yn vantèn moun. Poul kontribye nan touye moun. Nan touye moun menm jan avèw. Nan kidnape moun. Kidnapè. Volè moun. Volè moun. Olye ta ankadre timoun nan pou mennenl lekòl. Yo. Yo. Lanmò. Ou mechan wi. Ou mechan wi. Ou mechan wi. Ou mechan ou mechan ou mechan ou mechan. Ou re mechan ankò. Yo. Frè. Piti. M ta renmen w di lanmò yon dènye mo. Kòm kote w yo poko ap mouri, yo pap mouri tou. Sa w ap di lanmò? Di misye yon pawòl. Pou lanmò bay afè zam sa pou l bay l vag, gen kay li gen kay li, gen machin l. Pou l chache yon kote l met zam li yo, pou l debloke lari a, pou l bay moun lavi. Ti malere oh moun ki pa konn anyen li kite gran nèg yo viv e ti malere lal pran poul touye kenbe moun met kaoutchou nan tèt moun boule moun sèl sal vol menm jamè kenbem peye lekòl mwen. Ki mesaj wap bay avèk tout timoun ki gen menm laj avèw yo? Pou yo menm, y ap dèyè antèn y ap fè tou. Pou yo bay sa avan ke swa yo sove, yo pa vin nan baz la. Èske ou menm. Talè ou di y ap fè antèn, sa vle di gen plizyè timoun menm jan avè w k ap fè antèn pou misye? Wi. Ban m twa non nan timoun yo, twa non nan timoun yo. Gen Lari, gen Kili, gen Èrond. Ok. Ok. Mwen, ban m di w, M ta renmen w di m ke ou byen di lanmò san jou la nati lemond bezwen yon sipò nan men l lemond lè m di w sipò se paske jan de timoun tankou w menm m bezwen nou reviv m bezwen lanmò ban nou sipò sa. Olye l mete timoun 10 an, 9 an, 8 an, 11 an, 12 an nan lari ki pral Shit man! Ke lanmò bay vag. Di lanmò ba nou yon souf. Men si l chwazi ba nou l li ka ba nou l. Men nèg a gentan gang e zam l ap kenbe. I gen Sandji, i gen Ti Pye, anmwey rasyon poko konn non. I gen gen youn ankò wi, Ti Vwa, a rasyon m poko konn non. Anben ok, n ap di l, long dwe w chèf, n ap di l lemond e nou tande e ke lanmò. Bay Big Boye kwadran misyon yon souf. Kòm m tande l ap pale, l ap pale, tout moun konnen yo, bon nèg sa se yon ilitre on ne peut plus. Se pa ki gen diksyon, ki ka di anyen de pozitif. Se yon nèg ki nan nivo bat semèl. Nou mande l misye. Fè mea culpa epitou ban nou chans lan tande. Lemond, nou ta fè w tande yon ti entèvyou ke nou ta fè avèk yon timoun ki gen 10 an ki sòti Kwadèboukè nan yon zòn ki rele Micho, kote ke nèg yo ap itilize l pou antèn, vin fè antèn nan batay Kwadèmisyon fas e mesye chyen yo ki ap travay pou popilasyon, k ap goumen pou popilasyon. Misye ap itilize yon timoun, fò n ta wè bagay sa, yon timoun, olye pou misye ta ankadre al lekòl. Ò, pandan nèg yo vin la, nèg yo ap di afè sosyal, Se yo menm ki fè ti machin la fonksyone. Donk nèg yo pou yo ankò men nan ki dimansyon gang yo ye. Yon timoun. Donk nou te fè nou fè yon. Ça m'a frappé. Ça m'a beaucoup frappé et je suis pétrifié en écoutant tout ça paske ou gen pitit li gen pitit map mande m kòman yon nèg ou pran yon timoun konsa ou di l al veye pou bon c'est dur paske ou nan difikilte sa ka rive ke Nèg la deside l konn ap bay manman timoun nan manje, l gendwa bay timoun nan yon 50 goud epi l di, al veye pou wè, al gade deyò a pou wè si lapolis deyò a pou mwen. Sa ka rive timoun nan ap fè antèn, li pa konn si se antèn l ap fè, li pa konnen! Li pa konn sa l ap fè a, ki djòb li ye, ki danje ki gen ladan l. Imajine w yon baz te konnen timoun sa ap fè antèn la, li nik parèt li fizye l. Sou konsyans ou! Paske timoun nan pa konnen anyen. Donk, si se yon montaj tou, m pa kwè timoun nan t ap gen ase kapasite pou l ap reponn konsa. Paske ou wè nan langaj bandi an, c'est un enfant qui s'exprime sans aucun problème. Menm lè w t ap mete pawòl nan bouch li, aparaman ou t ap rive yon kote ou t ap wè l ap mamote. Men koute, li alèz pou l di men ki nèg ki nan baz la e an sadresan menm a lanmò san jou pou li di, ebyen koute ou gen zam, fòk ou sispann fè sa patati patata. Si se te yon leson, m panse ke sa t ap pran anpil tan. Ben, c'est dur, c'est dur quand même. Se dur e m panse ke sa pral susite anpil reyaksyon sou chanèl la e mwen m mande kelkeswa bandi k ap itilize timoun yo an nou bay timoun yo yon chans paske demen lè n pa la se yo menm ki ap la e timoun sa yo si depi a dizan nou vle anplwaye yo konsa sa vle di sosyete a p ap janm chanje. E mesye nou menm ki gen zam nan men nou franchman nou ta renmen yon jou pou sosyete a chanje paske si m pran mesye 400 mawozo yo franchman m kwè anpil nan yo renmen lapolis depi yo rive nan moman yo kwense fas a lapolis y ap kouri paske yo pa tèlman renmen goumen avèk lapolis sa vle di malgre tou menm lè peyi a ap kraze senbòl leta li toujou egziste nan tèt nou men senbòl leta a Li pral toujou rete a laveni, se avèk timoun sa yo, ki dan ventan ankò k pral gen trantan. Men si se konsa yo pral ye, bon, a ventan, se pral yon sosyete k ap fini nèt wi. Antouka m mande w chans, m mande w chans, paske bagay la pa ka kontinye konsa. E m mande tou pwoteksyon pou ti pitit sa a, paske si apre, nèg yo fin fè timoun sa a pale a, epi yo tou al lage l nan zòn ke li te rete a, se lamò. Donk. Ou imajine w, jounen jodi a la a, timoun sa k t ap fè djòb sa a, ebyen, li pa kapab tounen nan zòn kote li te rete a. Fòk nou ba l pwoteksyon. E paran li tou pap kapab rete nan zòn nan, paske sa kapab sisite yon sòt de reprezay. Donk, mesye, nou menm ki fè timoun nan pale a, ki fè voice sa a, li viral sou rezo sosyo, an nou pran responsabilite nou, an nou mande èd pou timoun sa a. pou nou ta fè l kite zòn sa a nèt obyen pou n ta menm pèmèt ke li pati paske li p ap viv si nou kite l al rete nan zòn li te ye a. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.